Si Lambert avè tout ui ui son nèg ki te gen nè nan figi yo se pou yo te pran se pou yo te soulve wi or aprè sa ameriken fè yo la mèt la se pou yo soulve kont ameriken se pou yo pran laj la wi mèt la pou yo chanje sistèm nan wi e nèg sa yo sanwont anpil yo fout sanwont anpil aprè ou pa raple sa Alexandre te di aprè se ke je vyen de fè dans le sud. Si le citoyen sous le base aucune loi. Ebyen nou kapab di mèt aspil solidarite avèk pote solidarite l bay lanbè youri. Poukisa nèg la te politichen. Ou m di ke apre sa ameriken fè nèg sa yo si yo pa al soulve kont ameriken yo menm se yon dèyè se politichen yo ye se chen yo ye. Gran pwen k ap domine aktyalite a pou jounen jodi 12 novanm 2022 a, bonjou bonswa tout moun ki konekte n atravè mond lan e se yon plezi pou n kenbe w enfòme sou dènye enfòmasyon yo, rete la poko deplase men nouvèl yo an detay. Selon atik 188, alineya 4, dekrè 17 me 2025 sou fonksyònman piblik la bay minis jistis la dwa revoke epi ranplase tout minis ki ta sou lòd li, mezi radikal sa yo pase mepran plizyè moun nan aparèy jidisyè a yo voye ale nan kanpe lwen pou fwod administrativ tankou vòlò, asosyasyon malfetè. Sepandan gwo batay nan sistèm lan sou lòd ameriken Anpil gwo zotobre gentan pèdi djòb yo pandan oligat yo ap kontinye fè kidnaping, itilize gwoup gang yo pou fè represyon sou klas ki pi fèb la nan sosyete ayisyèn nan. Yon lòt kote, se zen ki pete sou dosye depòtasyon. Ayiti sanble poko ap jwenn yon chans pa rapò ak peyi etranje yo, e jounen jodi a la a pale anpil la fenk kòmanse e nou tanbe nan katchaboumbe si tout fwa dirijan ayisyèn yo pa ta di anyen. Detay enfòmasyon yo ak lòt ankò se pou kouwè l ye la a sou Sofia TV 83 rezo enfòmasyon an, pa ale san ou pa abòne si ou poko fè sa e w ap pèmèt nou grandi ak kominote a. 40, 50, 60 mil abòne ap fè n byen e nou pral kontinye travay pi plis pou n ede oditwa nou an jwenn plis nouwèl sou aktyalite politik la an Ayiti ou aletranje. Mwen map repete nou sa ankò, blan ameriken an konnen ki oligak ki nan gang, 15 a 20 oligak ki nan gang yo li ekri non liv ke se blan an menm k ekri liv lan. Blan ki ekri liv lan rele Max, MAX, kel, KAIL. Misye te responsab entelijans ranseyman nan minista. Son nèg Nasyon Zini ke l ye. Nan liv lan li bay klèman tout oligak petyonvil ki mèt gang yo. Donk lè blan an rete se ti nèg nwè sèlman ka atè a lap sanksyone. Blan an byen konnen ke se oligak yo ki mèt gang yo. M pral eksplike w poukisa ke blan an pa manyen oligak yo. Se yon kesyon denterè ekonomik ke l ye. Banm ba w detay ekonomik ki fè blan an poko ka manyen ni Ariel ni oligak yo. Pandan 16 mwa ke Ariel la a, gon transfè de richès ki fèt de ou menm malere ki atè a a oligak yo e blan kowonpi ka letranje a kap travay avèk oligak la. Konbyen kòb li ye? An 16 mwa? Nèg yo ranmase nan men w, ou menm popilasyon an, 3 milya 259 milyon dola ameriken vèt. Ban m ba w detay yo. Nan gaz la, nèg yo fè 90 milyon dola ameriken pa mwa. An 16 mwa, nèg yo fè 1 milya 440 milyon dola ameriken. Nan kouran an, nèg yo fè blackout, nèg yo fè 450 milyon dola vèt nan 16 mwa ki sot pase a. Nan dola a, nèg yo vòlè 36 milya goud on bò e gen. 200 milyon dola ameriken yo pran nan bank santral swadizan pou stabilize dola. Nan lavi chè a, sa vle di pri lwil lan, pri diri, pri sik, tout sa w ap manje yo, w ap achte nan lari a byen chè, nèg yo fè 700 milyon dola ameriken an 16 mwa. Kidnaping nan rapòte 39 milyon. Trafik zam nan rapòte 430 milyon. Donk lè w gade transfè de richès la, De ou menm malere ki atè a, ou menm klas mwayèn k ap soufri la a, a oligak Petyonvil yo ki voye bay blan k ap pwoteje yo e k ap pwoteje Ariel, total la, san bidjè p leta a pa ladan l non, 3 milya 259 milyon dola vèt. Sistèm nan bon pou yo jan sistèm nan ye la. E pou sa w wè blan an poko janm ka manyen 15 a 20 oligak Petyonvil ki nan gang. Li poko janm ka manyen avèk Ariel a tout minis ki nan gang. Nou konnen sekretè jeneral palè nan gang, nou konnen minis de la jistis nan gang, minis de lenteryè nan gang, premye minis nan gang, ou wè yo manyen yo? Se bwa kale li ye menn, pa gen lòt opsyon non. Pandanstan sa fòk nou di non mèt Dorcé ap site pami minis ke bò kote pa l Ariel Henry sipoze mete atè anba presyon amerikèn, nou konnen minis lan te gen viza l administrasyon amerikèn nan retire. Ebyen ansyen senatè Sorel Jacinthe deklare premye minis defakto a ki se alye l doktè Ariel Henry deja pale ak 5 manm nan kabinè ministeryèl li a nan gouvènman defakto a ke administrasyon amerikèn nan sanksyone e yo dwe kite gouvènman n nan li gen desizyon pou l pran pou rezoud pwoblèm prezans yo nan tèt ministè sa yo 5 daprè sa l di. Men gen 2 non k ap site san rete. Ou gen minis jistis lan avèk minis enteryè. Nan entèvyou li bay Radyo Kiskeya, gen minis agrikilti a tou, non l site ale pou vini. E ansyen palmantè a rapòte Ariel Henry, alye l, n ap site ap eseye rezoud dosye sa pi vit ke posib. pandan l soulinye sa k pase a se yon wont nasyonal, fen de sitasyon. N ap tande ansyen senatè Sorel Jacinthe nan entèvyou sa l bay radyo Kiskeya. Men l pale de sanksyon gouvènman ameriken an pran kont yo, donk ki vin fè ke se yon sitiyasyon entenab pou Ariel Henry ki pa ka kontinye kenbe l anba presyon amerikèn pou mete minis sa yo atè. Sou dosye ensekirite a, dirijan Inite a deklare se yon devwa, n ap site, ant gwo giymen, anpil giymen, paske nou konnen gouvènman sa pa bay pèp la regle anyen pou li, pou Ariel Henry ta genyen pou pou li menm se nòmal, se yon devwa l genyen pou l mande kominote entènasyonal la vin ride l pou l kapab pote peyi a sekou fas ak sitiyasyon ensekirite a. Donk yon fwa l fè sa, li pa bezwen fè anyen, yo chita sou lasèl de do, fatra kouvri peyi a, gang ap fè sa yo pi pito. Tout ti travay ki gede nan peyi a kraze, plizyè konpayi anonse ofisyèlman yo kite peyi a, gouvènman pa di ni da ni sikseda. Alòs li kritike tout yon seri de moun li kalifye de rizèz ki pa vle tande kesyon entèvansyon blan nan peyi a alòske selon li menm se pa ta vre, moun sa yo ta vle pou blan vini men yo pran pòz. Gen gwo zen dan la repiblik o sen di kabinè ministeryèl ebyen nan moman nap pale la ebyen. Kòm la chose a été promise, ebyen yon minis tankou Bertho Dorcé, ebyen ki se minis jistis la, aprè ke li te vin revoke komisè gouvènman Pòtoprens lan, nan pale de Jacques Lafontant, ebyen kèlke zè aprè, ebyen misye pèdi djòb li, se ofisyèl nan kad yon konsèy dè minis ki te òganize nan aswè e jisteman soti vandredi pou ouvè samdi, ebyen e jodi. 12 novanb lan ebyen medam mesye Bertho Dorcé, Émilie Prophète, Litz Quitel mesye dam sa yo se de ex minis ke yo ye nan moman nap pale la yo deja ebyen deyò kabinè ministeryèl la e san zoubliye ebyen nan tèt lakou kasasyon gen yon nouvo prezidan san zoubliye anpil enfòmasyon sa nou pral gen pou nou devlope pou ou medam mesye nan kad edisyon sila ebyen nou wè la. Gen lòt nouvo minis kap gen pou ranplase yo, ebyen se nan kèlke nan kèlke tan ou pral gen pou gen non nouvo minis sa yo, ebyen nou wè gwo batay pete, nou konnen Bertho Dorcé te di pap demisyone, si poul demisyone fòk tout kabinè e ministeryèl la kraze, fòk tout gouvènman an atè plat, ebyen se si e sèten pral gen zen nan kad jisteman aktyalite a o nivo. Peyi dayiti dim. Men pou lanbè pou youri. Pou tout lòt bagay nèg sa yo pa politisyen pou mwen menm yo se politichyen yo ye se nèg kap chache gaye pen yo ou pa wè kòman yo imilye yo se politichyen nèg sa yo ye se sa menm pèp ayisyen ok. Mèt Aspil, kòman w wè minis jistis lan nan tèt peyi a ansanm ak komisè gouvènman an? Le ministre de la justice. M tande yo di ke li revoke. Men, Minis Bertho, il n'aurait pas dû être à sa place. Kote yo te mete l la, li pa t sipoze la non depi lontan. Ok. Se, bon, an ou panse ke pa gen moun serye nan peyi sa yo te ka Minis de la Jistis? Se sèl Bertho ki ta genyen? An men, en! Ò! E e e e lè wap gade i gen i gen il ya dot moun pli enpòtan ke ke minis ke minis Bertho. Minis Bertho se te pase pou mwen yon nèg ap file nwa l nan afè dwòg yo ta arete l nan afè sa nan tout kalite bagay epi yo te mete nan figi moun. Mwen menm sa pa fè m ni cho ni. Ni cho, ni fwat, ni cho ni fwet pou Bertho yo kote yo retire mousye a pase se yon nèg ki te nan afè dwòg yo te arete l nan men te yon jij yo fè bagay. Selon anpil enfòmasyon yo di l ta revoke Jacques Lafontant avan l ale kòmantè pasaj Lafontant nan tèt pakè a dènye pasaj li. Se le jour et la nuit. Lè m t ap swiv Lafontant avèk Muscadin se le jour et la nuit. Bertho Dorcé avèk Lafontant se le jour et la nuit. Lafontant plis kalifye ke. M asepte l, nou pa ka minis pa mwen. Men Bertho se sitiyasyon peyi a ki te fè l, sitiyasyon konjonkti peyi a ki te fè Bertini Bertho te minis sou tèt Lafontan. Men Lafontan avèk Bertho se de zè, se le jou la nwit. Men sa ki vin rive, se yon erè grav pou mwen. La minis de l, minis, minis, m pa kwè se premye minis a ki fè sa. Bertho konnen Bertho ap tonbe. Epi li pwofite pran de twa grenn moun li sispèk ke. Komisè gouvènman te ka ranplase l epi tou retire l men sa pa la ka pa enpeche anyen. Mèt Aspil, dènyèman w te mande zam pou al goumen, ou poko janm jwenn zam yo jiska mentnan? Pandan map pale avèk ou la, si w banm yon, si w banm zam, map pran zam, m pap pran zam pou m tire polisye, m pap pran zam pou m kidnape moun, m ap pran zam pou m fè yon chanjman peyi a. Men lè map pran zam fò w pran zam tou wi, lè wap pran zam fò polisye yo pran zam tou wi, lè wap pran zam fò tout moun pran zam wi, se yon peyi antye! Ki va pran les armes pou sove ce peyi. Or nan moman sa a peyi a la peyi a bon pou hein pou moun sa yap mouri yap bon pou ou jounalis yap bon pou mèt la tou men peyi a kanpe yap pran zam mwen map fout zam nan monnanm pou m fout chabouye peyi a pou tout peyi a ay la peyi a bon la peyi a bon pou yap bon pou zenglen nou Yap bon pou polisye, yap bon pou tout moun, mwen manda ki prive, wi m bezwen zam pou chanje peyi a, men lè wap pran zam, pa pran zam nan sa wè fè tout peyi a pou kiblan la pa zam. Claude Didimi nan kad konsèy dè minis sa ki menm te òganize nan lannwit soti vandredi pou louvri jodi samdi 12 novanb lan di mi ebyen sa ki pi rèd ankò sèke ebyen konsèy dè minis la nou konnen gen 2 strikte pran bò kote Bertho Dorcé pa t konsène kabinè ministeryèl la, ebyen konsèy dè minis sa ki di mi rive reyalize yo envalide ebyen revokasyon komisè gouvènman Pòtoprens lan, n ap pale de Jacques Lafontant, ebyen nan moman n ap pale la di mi gen yon gwo lese frape antre, nou konnen te gen yon gwo lese frape antre Bertho Dorcé avèk Jacques Lafontant, ebyen konsèy dè minis sa yo fè konnen yo menm yo. envalide yo yo envalide desizyon sila sa vle di medam mesye afè de di Jacques Lafontant te revoke ebyen genyen desizyon sa ki li menm ta envalide e bò kote konsèy dè minis ki li menm te òganize a sa vle di jiska prezan e aktyèl komisè gouvènman jiridiksyon dè kay la li poko konnen si tout fwa ke e li kapab e vin ranplase Jacques Lafontant ebyen sèke in fwa ke e kabinè a li menm yo envalide desizyon sa sèke. ebyen nou kapab di komisè gouvènman jiridiksyon Dèkay la lap toujou rete nan plas li epi komisè gouvènman Pòtoprens la bay Jacques Lafontant an li kapab rete jisteman nan plas li ebyen se konsa desizyon an atravè nòt sa ki soti bò kote konsèy dè minis ki tap òganize nan lannwit vandredi pou louvri samdi a di donk se si e sèten gen gwo bra de fè antre Bertho Dorcé men pa bliye mèdam mesye Bertho Dorcé te deja anonse. Depi yo revoke l, gen dosye l pral met atè, gen dosye ki relatif avèk dosye asasina Prezidan Jovenel la, se si e sèten gen kèk dosye k kapab soti an sekrè la, gen kèk dosye ki te sekrè ki kapab devwale, donk yon match ki genyen ki deja lanse la antre Bertho Dorcé avèk Ariel Henry ki li menm pran desizyon bò kote pa l, nou konnen se Lèzetazini. E ki li menm, anpil moun te fè konnen li t kite l, se yon moun tankou Moyiz Janchal ki ta enpoze l avèk gouvènman Aryèl la, e enben li t kite l, li deja deyò kabinè misye L la, an atandan yo arive nome 2 lòt minis pou kapab kouvri vid sa yo, men sè ke enfòmasyon ki fè konnen dans les heures qui viennent kapab genyen jisteman non minis, nouvo minis sa yo, Jimmy, li kapab koni de tous pa rapò avèk konsètasyon k ap fèt nan moman n ap pale la. parapò avèk Ariel Henry e ki genyen mèt li tankou Lèzetazini, Le Kanada ki te enpoze l pou l jisteman revoke minis sa yo, ebyen de lè zè ki vyèn e on pè tatann avèk jisteman non nouvo minis sa yo kiyès y ap ye nou pa konnen men n ap tann nan kad jisteman aktyalite a Djimi. Wi efektivman nou gen rezon medam mesye se vòlè kap denonse vòlè son gouvènman vòlè tou kou ok son gouvènman vòlè tou kou donk sa pa etone nou men lanpèch tout presyon ki gen la se akoz de ou menm medam mesye se nou menm kap bay presyon konsa ki fè ke nou wè gen kèk bagay ki kòmanse ap reyalize epi lè nap pale de presyon nap raple w pou le 18 novanm nan nou menm nou pral devan biwo premye minis lan nou pral devan biwo premye minis lan paske fòk nou kontinye medam mesye Nou pa ka kòmsi vle fè bak paske mwen santi nan nou ke nou fatige se nòmal. Fatig lan fè pati de konba tou men nanpèch se pa moman pou nou fè rekil la. Paske nou wè Ayiti mesye sa yo, yo plis renmen foutbòl ke peyi a. Yo plis renmen foutbòl kòmsi ke nan pwoblèm yo ye la. E si nou pa kòmsi kontinye pouse pouse jiskaske asasen sa sòti nan tèt peyi an ebyen pandan mondyal lan ou pap. Prèske gen anyen medam mesye. Pap prèske gen anyen. Evidaman gen anpil bagay ki pral pase men pou pèp lan yo menm yo pral rete konkou ekip zonbi nan foutbòl, nan Brezil, nan Ajantin pandan se tan yo nan mizè. Se kondane a 6 mwa de prizon. Pèn ou ap fini le 4 janvye 2023. Ok. Dewòl an kabrit.